Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon bon. Eske nou konnen RL prod la se yon chanèl ki bay enfòmasyon yon lòt fason, ki pèmèt ou viv yon lòt fason emisyon yo. Anpil moun felisite nou, ben mèsi bokou paske n ap travay davantaj jisteman pou n kapab pote yon maksimòm satisfaksyon lakay chak grenn moun. E ban m di yon bagay. Quand on est journaliste, on peut pas se référer aux archives, ebyen anpil fwa emisyon w ap manke. Paske genyen de emisyon w ap fè, ebyen fòk ou genyen archiv pou kapab fè emisyon sila. Gras a archiv ke nou menm nou genyen, ebyen sa pèmèt ke emisyon ke n ap fè jodi a la a, ebyen n ap pote l ba ou jan ou vle a. Ti Rasta, gen enfòmasyon k ap sikile sou entènèt la kote ke nou wè ke Ti Rasta sou yon foto, Ebyen ti rasta jwenn arestasyon l. Brèf kiyès ti rasta ye? Kilè nou dekouvri ti rasta? Ti rasta se yon militan politik. Ti rasta se yon moun ki tap batay bò kote sa nou te kapab rele opozisyon an. Pa vre? Bon an septanb 2019 nou te gen chans dekouvri mesye sa ki rele ti rasta. Men Nou ta pral wè l nan yon enstitisyon. Epi aprè, nou vin pa gen kontwòl Ti Rasta paske lapolis t ap chache Ti Rasta. Tande byen wi! M gen kèk imaj m ap chache pou nou la a, men jiskaprezan, gen yon imaj m poko ka jwenn. Kounye a la a, ban m kòmanse pou nou. Le 12 septanbre 2019, genyen yon seyans o Sena de la Repiblik. Militan anvayi enstitisyon sila a. Paske des senateurs de l'opposition yo menm, mwen kwè se sou Fritz William Michel, si se pa sou William Michel konnen se sou Michel Lapin menm plis kwè ke se sou William Michel paske e c'etait le premier ministre nommé, li te valide par la chambre des députés, men au Sénat de la République politik la te un peu plus corsé, se te un peu difficile paske minorite ki te genyen. par le Parlement. Daprè konstitisyon an, si Prezidan li menm li chwazi Premye Minis li, lè yo pot ko amande konstitisyon an, Premye Minis lan genyen pou l fè 4 etap pou l pase nan Palman an. Prezantasyon pou kapab valide nominasyon ni an epi aprè validasyon politik jeneral li. Dans la Constitution amendée, on estime que c'est un peu trop là la gymnastique pour le Premier ministre, ebyen yo fè l an 2 etap, sètadi validasyon politik jeneral Premye Minis lan. Si l pase nan yon chanm li pa pase nan lòt chanm nan, li tonbe. Ebyen, nan Sena Repiblik lan, nèg yo pa t menm aksepte pou ke Premye Minis lan te vini, paske bon yo estime ke sete ilegal le chwa di Premye Minis. Se jou w la, Anpil moun sou suspens e senatè ki yo menm nan minorite yo pèmèt ke militan politik antre nan palman an kòmanse manifeste. Men nan kad manifestasyon sila, la pèsòn ki a marke l'attention du grand public se Ti Rasta Paske Ti Rasta te al enstale pou kèlke segond o Sena de la Repiblik kòm prezidan. Fò m di w byen Ti Rasta, kote sa a, li se yon lye ki sakre. Menm lè moun ki frekante l yo se moun ki yo menm ap fè vye bagay, bagay ki pi sal, men kanmenm se yon enstitisyon repiblikèn. Franchman lè Ti Rasta te fin fè bagay sa a m te di tèt mwen humm ou kwè pap gon w malediksyon k ap tonbe sou Ti Rasta paske chèz malfektè sa a si w pa konnen n w al chita sou li papa anpil bagay kapab vire kont ou. Imaj sa a te prèske fè le tour du monde sa w sot gade la a o pwen ke lapolis vin ap chache Ti Rasta. Alò kèlke jou pase, nou pa gen kontwòl Ti Rasta. Epi, briskeman, nou pral tonbe sou Ti Rasta sou Channmas. Kote ke anpil moun fè konprann Ti Rasta ta mouri, y ap chache Ti Rasta pou yo fizye l, y ap chache Ti Rasta pou yo arete l. Ti Rasta pale. Anpil moun t ap mande kote m se vre m te nan kache, menm nan lit la m met tèt mwen deyò yon bon ti moman. Bon, ou konnen difikilte yo te lage dèyè m, bay pou li konnen difikilte politik li, m pa t ka parèt tèt mwen konsa. Men jounen jodi a la, m ansanm avèk jenès la, lit la e pou mwen l ye, m pa ka ret nan kache, s on jèn mwen ye, e bagay yo pa bon pou mwen, bon m oblije, m a pèp la, m met tèt mwen deyò, ke Jovenel fè sa l ap fè avè m nan, ke tout moun, ke tout moun ki konsène yo, ki dèyè l yo fè sa y ap fè avè m nan, paske mwen menm mwen la, m ansanm avèk jenès la m ap goumen, e m ap goumen pou peyi m, m ap goumen pou yon chanjman, pou yon demen miyò, paske m pa ta renmen pou m rete nan stad mwen ye a, nan espas ventan m ta renmen. Nan espas 20 tan pou mwen pil ti jèn sa yo map gade la nan espas 20 tan pou yo gon plas pou yap travay tou nan leta. Doc Tyassa ou pare pou patisipe nan tout mouvman kap fèt nan lari a? Bon mwen m pare pou m mouri m pa pare pou m fè pou m pa nan tout mouvman non mwen m pare pou m mouri sa vle di m pare pou m mouri pou ayiti menm an jeneral kote mouvman an ye la m pwale paske paske sa ke kap fèt la la nan peyi a la fò tout jèn Te ka kale je yo pou yo wè l pa bon. Pou yo wè ke e nou tout ki nan sikonstans sa. Se pa yon pati ki ret anndan, yon pati ki ret deyò. E nou tout pou ki sòti. Donk ou envite tout lòt jèn menm jan avè w. M envite tout lòt jèn menm jan avè m pran lari a tou. Paske se yon sikonstans k ap mete n deyò. Si n te genyen, nou t ap rete lakay nou. Epa fè figi n di rete lakay nou, touche ti mil goud, touche ti kòb y ap ba nou an pou n ret lakay nou epi pou n reziye n n ap soufri sou ma, n ap, nou reziye n n ap soufri sou mizè a pandan mil goud, pandan yon kòb k ap pase nan men n e manje n ap manje l pou n ka ka la. Apre sa demen si Dye vle n ap rele menm bagay la. Se nou tout pou ki met tèt nou deyò pou n fon sèl. Pou n fè chanjman se pou n pa timoun. Se pa lè, e pa lè w fin gade nan tele w tande misye pran bal epi w di ou menm ou pa pwale tou. Si l pran bal li pran l pou yon koz. E pa li k ta renmen pran bal la. Se paske se mizè k mete l deyò ki fè l vin nan manif lan l pran bal la. Se pa di ou menm ou pap met tèt ou deyò. Lè konsa, olye olye pou ta di ou pa met tèt ou deyò te dwe sòti paske pou al mande jistis pou fò yo pat sipoze tire sou li se manifeste lap manifeste son son dwa son dwa l genyen ke lap kòman m te ka di sa ke lap revandike dwa l. Ou pa gen dwa pou ap tire sou li. Revandikasyon fèt pou tout moun. E lè moun ap revandike, li pa revandike pou yon bagay ki bon. Li revandike pou sa ki bon, men fò bagay la nan enterè pèp la. Depi bagay la pa nan enterè pèp la, pèp la pap revandike. Pèp la ap toujou revandike. Donk nan moman w t ap sibi kèk menas sou Tikas la, èske w te jwenn solidarite kèk lòt moun nan moman sa a? Bon, m sibi menas, men m jwenn solidarite sèl Kato. Bon mwen m pa ka fin di m konte sou solidarite gouvènman ni opozisyon paske mwen menm m ap mennen yon lit pou jenès la pou pèp la. Si pèp la vle pou l pran kòb nan men nenpòt, kòman m te ka di sa, nenpòt manm nan gouvènman pou yo touye m sa e li k pral konnen. Sa e Pèp la k pwal konnen men mwen m konnen mwen menm m pa mache okenn sekirite map mache a pèp la si yo vle banm pwoteksyon yap banm pwoteksyon si yo pa vle banm pwoteksyon tou ke Bondye ke Bondye benim a sa map fè a paske sa map fè a m gentan konnen map fèl pou jenès mwen e map toujou jwenn yon jèn de no jou yon jèn ki gen kran menm jan avèm kap kanpe poul fè menm lit map fè a. Antouka moun yo te gentan rele Ti Rasta prezidan sena a paske misye te fon ti Enstale pou menm kelke segond. Nou pa janm tande bri ti rasta menm. Epi lè nou mennen ankèt, nou tonbe sou foto sa baw. Foto sa pwouve ke ti rasta bon swa li chili obyen li an repiblik dominikèn. Men ti rasta il se fait prendre en photo avèk yon gwo bout nana, yon nana wond. Ok brèf sa rete la. Nou te pèdi kontwòl ti rasta, nou wè ti rasta sou foto sa ebyen Tant mieux pou li. Men just avan sa fòn di ke nou te wè ti rasta nan yon manifestasyon kote ke gen yon polisye udmo monchè ki manyen misye fò li frape ti rasta avèk kòf zam nan a plizyè repriz men lè ti rasta vin kite peyi an paske gen nèg ki pale ki eksplike kòman ti rasta vin kite peyi an nou pa tande bril ankò apre foto sa epi. Men fòm di w li gen lontan l kite peyi an l koupe kontak avèk tout moun nèt li gen lontan l kite peyi an l koupe kontak avèk tout moun nèt e lè l kite peyi an l te di se bay pyès telefòn li fè tout moun kontribye pou l al achte paske se nan sa l spesyalize l nan ranje telefòn nenpòt ki telefòn ou genyen misye ka demonte l li refè l pou ou se sa l bay li te mande sa kòm akonpayman li di tout moun ede l pou l ka ouvè ti konpayi l. Tout moun te ede l epi l ale. Depi lè sa pèsonn pa janm wè l. Pèsonn pa janm tande l ni wè l. Ou konprann? Men sa imaj sa vin vini la, bon se si tout moun pral monte antèn yo pou nou konnen ki sa l gen paske nou pa ka kite l mouri tou. Nou pa konnen l kòm on bandi, nou pa konnen l kòm on kidnapè. Menm jan Don Kato ap eseye wè pou ki sa yo arete Ti Rasta a. Ebyen nou menm tou nap chache enfòmasyon paske nou pa genyen twòp enfòmasyon sou motif arestasyon ti rasta a sof ke bon nou wè ti rasta, ti rasta egziste ankò il è la, gen moun ki di se an Repiblik Dominikèn, gen moun ki di se o nivo de Chili. Bon brèf e se la avanti ti rasta m ta kapab di li bout, tout moun panse ke ti rasta te laye dan la nati e poutan il etè byen la. Men gen anpil moun ki di ke Ti Rasta a on ti jan dezòd, Ti Rasta a renmen fimen bòz. Bon, petèt le premye motif kon pe evoke pa rapò a sèt arestasyon se, nou ta kapab di delenkans kwa. Bon, brèf, antouka Ti Rasta, m te gen pou m te pote emisyon sa a ba nou konsènan Ti Rasta, moun ki pa t konnen n, men kisa misye ye, se yon veritab militan, daprè Don Kato.